Ebyen medam e mesye, nou mèt rete la, nou pral jwenn plis detay, paske gouvèneman Ariel Henry a panse yon machin ki konn fè vyann moule kapab pwodui kavyar. Paske depi 21 mwa, Ariel Henry gon machin kap pwodui vyann moule nan men l, men kisa l chita ap fè, lap pwomèt pèp la ti kavyar, pa menm mete bannann, se ti du vin, mennaj a 3, se sa ke Ariel Henry ap pwopoze pèp la, pandan ke bò kote l la, gen yon bidon dlo sikre. Nou mèt kalme nou, nou pral konnen kisa ki pase egzakteman, anndan lakay PM Ariel Henry, ki lakoz, jounen jodi a la, se rèl kay makorèl. Medam e mesye, hum! M pa t janm panse ke pouvwa a te genyen tout pwisans sa a nan peyi Dayiti. M pa t janm panse ke le fè ou kapab vin prezidan yon peyi te kapab mete tout anbisyon sa a lakay yon moun. Mouvman twazyèm vwa soti nan santye bati an, jounen jodi a la medam e mesye, Alò ke gouvèneman Ariel Henry a nan pwosesis eleksyon, mouvman twazyèm vwa vin plenyen pou pwoblèm ensekirite. Ensekirite k ap kraze peyi Dayiti. Men 21 mwa deja, ki kote nou te ye egzakteman? Ansanm, m pral fè w tande kisa ti mesye dam yo menm yo vin rakonte nan mikwo laprès. Clarens Renois debake, tou cho tou bouke epi l chita. Li deklare, en en. Koze eleksyon sa a, m rete kwè se yon pwason davril an reta ke gouvèneman Ariel Henry a ap ba nou. Kesyon eleksyon sa a, li pa lòt ke yon blòf. Nou pral tande deklarasyon Clarens Renois, medam e mesye, rete la, chita tann. Ebyen, bagay yo konplike wi. Bagay yo konplike medam e mesye. Edwine Tonton ki se direktris jeneral kès asistans sosyal gen yon entèdiksyon de depa kont li. Aprè yon rapò ULCC ta arive mete deyò e ke Edwine Tonton ta konteste, Jij Jean Wilner Morin pran desizyon l e l genyen 2 lòt moun ki akonpanye l. Nou pral konn kiyès yo ye, nou pral konn poukisa egzakteman Edwin Toto li menm li pap kapab kite peyi Dayiti. Medam e mesye, pi devan nou genyen gwo deblozay ki pete nan pakè. Mèt Ambroise denonse koripsyon ki genyen anndan pakè nan mitan jij yo, alòske avoka yo pa ka viv kòrèkteman, avoka yo pa kapab travay. Lè m di w zile peyi Dayiti a s on kote bagay yo difisil, konnen bagay yo difisil tout bon vre. Pa bò kote pa l, PM Ariel Henry patisipe nan yon kokennchenn seremoni ke Ministè Sante Piblik ak Popilasyon an òganize ayè 14 avril 2023 afe pou yo kapab selebre Jounen Mondyal Lasante ki pase depi 7 avril 2023 e pwofite remèt kèlke sètifika ansanm avèk yon seri de medsen ansanm. Nou pral swiv dewoulman seremoni sila. Coucou tout moun, byenvini ou sou tak 509, tout ayisyen konekte non pam se Fabiola Jean Charles e se yon plezi pou nou rantre lakay ou ansanm avèk ribrik enfòmasyon sa. Byen avan nou ale pi lwen nap pran tan pou nou diw mèsi ansanm avèk ou menm ki like, ki kòmante, ki pataje. Mèsi ansanm avèk ou menm ki toujou envite yon moun nan antouraj ou rete konekte ak tak 509 pou yo kapab toujou genyen bon enfòmasyon. Jodi a se samdi 15 avril 2023, pa bliye se wikenn sa ki vle di si w ap kondwi pa bwè, si w ap bwè pa kondwi. Wikenn sa bèl men lòt wikenn ap pi bèl toujou e m garanti w si w pa pran responsabilite w nan peyi Dayiti bagay yo kapab pi konplike pou ou toujou. Kriye pete lakay PM Ariel Henry Pandan m ap pase Vivi Mitchell, m tande yon bri k ap vini pi mal pase tònad Frantz Elbe a. Wouuyy nou pap kapab. Anmweyy kijan n pral fè. Wouuyy kote n pral jwenn li. Mezanmi edem. Ariel Henry edem. Mwen m kanpe map pran san m pou m tande ki kote bri sa li menm li pati. Lè m panche zorèy mwen byen m wè se anndan lakay PM nan. M di oh! Sak pase lakay PM? Heheyy! Medam e mesye nou pa mande m kont, se mwen menm ki vin chita rakonte nou. Anndan lakay PM nan, yo kidnape yon moun. Heyy! E nou konn kiyès yo kidnape pou PM nan? Yo kidnape bò frè PM nan. Bòfrè PM nan, ki se frè Madam Patrick, ki se administratris Tele Nasyonal. Lè m te di nou, je pran kou, nen kouri dlo, nou te konprann se manti. Enben nan moman n ap pale a la a, fanmiy an deran dlo, deran larim, ap kriye rele anmwey, pasi epa la, ki kote yo pral jwenn kòb pou yo kapab fè libere Pouchon. E nou konn kijan yo kidnape Pouchon? Yo kidnape Pouchon anndan yon legliz. Anndan yon legliz, yo kidnape Pouchon. Donk, kesyon an, li difisil an Ayiti. E m raple m la a, avan yè, Ariel Henry lanse yon pwogram alimantè pou apezman sosyal k ap koute 21 milyar 600 milyon de goud. Pinga Ariel al pran kob sa papa a pou l al fè libere bòfrè l lan. Apre sa w tande lè pou pwogram lanse pa gen lajan pou pwogram nan avanse. Ou tande pwogram pral fèt sou 6 mwa. Yo kidnape moun lakay ou. Pa gen kob pou yo libere l. Sèlman PM pa al nan kès leta pou al pran milyon pou al peye zak kidnapin. Paske zak kidnapin sa ki la a, ou konnen l, ou konprann li. E lè rive pou kapab stope l, w ap stope l paske ou pral bezwen lapè ak sekirite anndan peyi a. Se sa k fè ke m di nou, Ariel Henry gon machin vyann moule nan men l, l ap pwomèt pèp la kavyar, ki kote egzakteman ou pral jwenn kavyar pou kapab bay pèp sila a? Yon pèp, lè w fè l pwomès, ki pa janm bliye menm si l pa di w anyen paske lè l ap revandike l ap revandike tout bon vre donk lè kidnapin nan kounya la rive anndan lakay ou kisa w pral fè èske se yon plan Ariel Henry fè afin pou l kapab montre ke ensekirite a frape tout kote Eske sou plan Ariel Henry fè afin pou yo kapab kwape ensekirite anndan peyi a kòmkwa yo ta kidnape yon manb nan fanmi l ou di mwens se tout bon vre mezanmi yo kidnape mesye a. Yo leve mesye a. Donk kisa Ariel Henry pral fè, kisa fanmi an pral fè pwiske yo genta plenyen yo pa gen yon goud pou yo peye zak kidnapin. Lè ou wè nan lari a la, yo leve yon ti machann sosis, yo kidnape l. Yo kidnape l, yo mande l 20 mil dola ameriken, 40 mil dola ameriken, 50 mil dola ameriken. Madanm nan achte yon sachè sosis pou 250 dola. L achte 20 dola chabon L achte yon ti bwat sòs tomat pou desan goud. L achte yon ti mayonèz pou desan goud. L achte yon ti tabasko Luisania pou sanvennsenk goud. L achte di dola zonyon, li fann li ti piti ti piti. L achte yon ti piman. L achte yon ti tomat. L achte yon ti bagay ki kapab mete gou nan sosis la. Di m ki kantite lajan madanm sa pral rantre nan yon jounen. Ou di mwens, di m ki kantite lajan li pral rantre nan dezèdtan li kanpe devan lari a, pa menm gen yon chen ki pase bò kote l pou mande l ki sa w ap vann la. Pou m machande yon bagay nan men l. Ou pran l ou kidnape l, ou mande l 20, 30 mil, 50 mil dola ameriken, lajan madanm nan pa menm konnen si l ap janm wè nan lavi l. Ou vini, ou kidnape yon timoun lekòl ki genyen 7 lane. Ou egzije paran l yon sòm ke yo pa menm konn tande. Ki sa a, epi gouvèneman chita la, pa gen sekirite k ap bay. Pa gen anyen k ap rakonte. O kòmandman lapolis la rete byen serye. E m vle nou konprann ke lè m ap pale de o kòmandman lapolis la, m ap pale espesifikman de Ariel Henry ki se chèf chèf lapolis la. Donk Elbe pa ka fanyen san Ariel Henry pa okouran. Si gon planifikasyon k ap fèt, Elbe ap rele Ariel, l ap di PM men sa k genyen. Men sa k genyen, ou se chèf CSPN nan, ki sa n ap fè? Kòman nou pral mennen operasyon sa? Ki jan pou n debake? Ki kote pou n ale? Donk Ariel Henry genyen grand responsabilite nan sa ki ap pase aktyèlman la. Lè w chita ou òkestre yon swadizan operasyon tònad ki p ap menm soufle yon bon ti van alò ke polisye yo ap tonbe anba bal bandi, Tout jounen se se pati wap voye bay fanmi, kisa w vle di pèp la egzakteman? Pandan ke wap mache avèk 17 jilè par bal sou ou, kisa w vle di pèp la fè egzakteman? Donk lè ensekirite a kòmanse rantre anndan, e pa pòt ou l frape non, li rantre anndan lakay ou, kounya la di kisa w pral fè? Di kisa w pral fè pou kwape ensekirite a kounya la? E Ariel nou konnen. Se youn nan tip ki vrèman entèlijan ki egziste. E Ariel Henry, ki genyen ministè enteryè ak kolektivite teritoryal nan men l, ministè sa a ki responsab tout sa ki ap pase a lentèrn de peyi a. Soti nan jan w dòmi, pou rive jan w reveye. Uhmm. Soti nan pwent cheve w pou rive nan venn zòtèy ou. Ministè a sipoze genyen kontwòl tout bagay. Ariel PM, Ariel chèf gouvèneman, Ariel prezidan, Ariel minis enteryè ak kolektivite teritoryal, Ariel minis afè sosyal. Donk di m, di m nan men kiyès responsablite sa yo ye egzakteman? Paske jounen jodi a la a, pale de eleksyon nan peyi sa a, kote yon dola ameriken vo 154 goud nan bank santral, se grav. Pale de eleksyon nan peyi sa a, kote paran pa ka mennen ti moun li lekòl kòrèkteman, enposib. Donk la Ariel Henry kontinye medam e mesye ap fè pwomès li pa kapab kenbe men son gouvèneman ki vrèman gen yon ekspètiz an mansonj, yon ekspètiz an pwomès. E nou konn sa ki tiye m nan istwa a? Nou konn sa ki pi di nan listwa a? Se ke Jovenel Moïse yo pa t janm konn pran tan pou te tande l. Jovenel Moise ki te deside li di banm pale ak pèp la, banm rakonte pèp la kisa map sibi nan administrasyon an, banm rakonte pèp la lèm te di ti rès la se pou li l te ye a, men kisam te vle di. Gon pakèt nèg ki kanpe, gwo gagann, kou yo ata di wonn kochon, o wi non, kanpe dèyè barikad nou, se li k avni nou, en en, pa gen opo, nan bare pa gen bagay sa yo avèk Jovenel Moise, pa gen bagay sa yo avèk Jovenel Moise. Malere malerèz pa nan fèt! 18 novanm sa pral move anpil! Sa k pase? Jovenel Moïse mouri ak 18 novanm? Lè w gade yon gouvèneman tankou sa Ariel Henry ap dirije a medam e mesye, kote anba je moun sa yo? Paske yo anndan gouvèneman, yo anndan pouvwa a, anba je yo, yo wè Ariel Henry p ap regle anyen. Pa gen yon moun ki vle leve kanpe, pa gen yon moun ki vle revandike. Donk, medam e mesye, bagay yo konplike, paske a nenpòt moman done, m di w, gon katchaboumbe k ap voye nan peyi a. E lè l voye, l ap voye a flo! Moun ou pa t panse ap bade ansanm avèk katcha sa a. Rete tann pou nou wè, paske anndan lakay PM Ariel Henry bagay yo se tèt chaje. Nan moman n ap pale a la, PM nan ki mache fè diskou tout kote depi nan kòmansman semèn nan ap reflechi èske wi ou non li sipoze manyen kòb sa a li fenk lanse pwogram alimantè sa ansanm avèk li afen pou li kapab jere sitiyasyon an lakay li anndan vivi Mitchell. Politik an Ayiti fè chyen danse. Politik an Ayiti reveye mò. Paske si m wè politik sa a jounen jodi a la, kesyon eleksyon sa a kapab reveye ti mesye MTV Ayiti yo konnen ke Politik la rèd tout bon vre. Politik la gen yon ti medikaman ladan l ki kapab ede moun reveye. Li leve mò. Mmmm. Jan yo te zonbifye MTV. Medam e mesye, san m pap twò pale anpil, ann ba w kòmanse tande deklarasyon ki te fèt nan konferans de près sila. Men ti mesye dam yo gen odas tout bon vre. Nan moman kote ke ensekirite alimantè la lap fè raj, lenflasyon ba son plen, antrepriz yo ap fòse fèmen, yap renonse a aktivite yo paske sitiyasyon an pa pèmèt, tandiske enstitisyon ansènman siperyè yo, lekòl, lopital, lòt striktire sante yo, yap fèmen pòt yo o fur a mezi, jodi a MTV di non. Hehehehe MTV di non. Kòman pou MTV di nou an? Kot MTV te ye? Hein? Kot MTV te ye? 21 mwa nap manje rakèt nan yon peyi. Kot Reginald Boulos te ye? Kot MTV te ye? Kòm kou a tande l di w, li retire tèt li nan prezidans MTV, gou pakèt moun ki kwè l. Se te janm vre? Paske Reginald Boulos kontinye ap dirije MTV. Donk li retire kò l? Se pou nòmalman li reflechi avèk taktik li pral itilize pou l voye yon kandida a la prezidans. Paske Reginald Boulos pap gen odas pou l kapab parèt kòm prezidan peyi Dayiti. Donk se kounya la aprè 21 mwa MTV wè gen ensekirite. Se kounya la aprè 21 mwa nou wè enstitisyon etatik yo pap fonksyone. Nou wè enstitisyon pwofesyonèl yo pap fonksyone. Men non! Non nou gen kouray wi. Nou gen kouray. Sitiyasyon sa pa ka kontinye. M te vle vle marye vwal avèk de milyon de konpatriyòt nou k ap soufri chak jou pou n di gouvènman an pou n lanse jodi a yon mesaj klè. Non nou pa kwè nan maryaj isit. Nou pa kwè nan maryaj isi eh eh Linyon an, linyon sa nou pa ladann non Marye avèk opozisyon an ankò eh Nou pa kwè nap gen kouraj la non Ou pa bezwen, ou pa bezwen, ou pa bezwen vle marye avèk pèp la Paske pèp la pa gen kouraj pou l marye a opozisyon ankò Mèsi Nou siyen divòs Non pèp la siyen divòs ak opozisyon Wa bezwen de ranj yo frèm Ou mèt kite kòb maryaj la wa regle lòt bagay avèl Men ou pa bezwen ini vwa ou ni marye vwa ou avèk pèp la menm Nou pap kapab. Fè a pouvwa sa. Swa nou asime responsabilite nou nan kafou difisil sa, nan moman isto nan moman eksepsyonèl sa popila Ayiti ap konnen jodi a nan istwa l, Ou di mwen, nou remèt kle a e klas politik la, sosyete sivil òganize a, tout rès peyi a, fòs viv peyi a, n ap konnen, degaje yon konsansis ansanm pou nou konnen ki direksyon ke nou ap bay bak peyi a. E m kwè ke y ap evite a peyi a konnen dè zè sonb ankò. E m. Wouuyy kalmo chouchou diskou a pat ekri pran son w pou li non boubou sa w gon anprese konsa sosyete sivil òganize an peyi dayiti gon sosyete sivil òganize banm adrès la non banm adrès la paske m bezwen konnen ki kote m ap jwenn sosyete sivil òganize sa a. Konsensus? Heh! Kounya la nou bezwen konsensus? Alò ke Jovenel Moïse te preske lanbe anba plat pye nou pou yon ti dyalòg pou nou kapab chita pale? Alò ke Jovenel Moïse te pare pou l sede pli de 80 pour 100 de son pouvoir juste pou l kapab ede pèp Ayisyen an soti nan sa l ye a, nou di menm pa, nou pa nan Jovenel Moïse, nou pap pale a Jovenel Moïse, nou pa bezwen Jovenel Moïse? Jounen jodi a la a? N ap pale m de konsensis. Jounen jodi a la, n ap pale m de sosyete sivil òganize. N ap pale m de fòs viv de la nasyon. Kèl son lè fòs viv de la nasyon? Ou se twouv lè fòs viv de la nasyon? Paske nan moman n ap pale a la, n ap chèche fòs nan peyi Dayiti, nou pa jwenn li. Ki donk odas sa ke nou genyen yan, m ta renmen konnen tout bon vre kote nou debake al achte l. Paske m bezwen yon ti kras. Non m bezwen yon ti kras. O! An se konsa a? Le fòse viv, sosyete sivil òganize, konsensis. Konsensis nou bezwen? O waww! Dè zane, dè mwa, dè semèn e dè jou kote ke se avni on bann jenn gason, jenn fanm ke nap kontinye ipoteke. Map raple pou tout moun ke MTV son pati demokratik, dayè anndan pati a menm son anbyans demokratik ki renye. 21 mwa! Non talè! Tann mwen! Humm! Nou remake ke yo ipoteke avni jenès la, pa vre? A bon! Donk, pou moun yo chita, mesye, yo ekri yon kalite diskou konsa, mye vo n te ret an silans. Nou te kòmanse fè silans lan, ke n te kontinye fè silans? Paske bagay sa yo n ap rakonte nan zòrèy moun la a, Humm adyee. ki kwè ke pèp la se sous tout lejitimite politik e ke yon eta de dwa li chita sou respè lalwa, respè nòm yo, respè konstitisyon an. Jodi a, fas a ijans ki genyen pou nou retabli yon nivo akseptab de sekirite nan peyi a, Restore lòdre demokratik, fasilite on retou o fonksyònman nòmal de diferant konpozant nan sosyete ayisyèn nan, MTV ap pwopoze, Premyèman, pou nou kreye yon strikti estratejik de konsèy, devalyasyon e de konsiltasyon ki konpoze dansyen ho kadre nan pnh la. ansyen minis ki te nan CSPN nan, lòt spesyalis nan kesyon sekirite. Cette structure apportera sa contribution patriotique pour l'elaboration en urgence d'un plan de sécurité. Konsèy sa, li kapab jwe on wòl enpòtan tou nan dewoulman de tout somè ou asiz sou sekirite ki kapab fèt nan peyi a. Deuxièmement, et c'est ça MTV a demandé depuis 2019, pour nous lancer un programme de vertine au sein de police nationale avec appui technique, experts nationaux et internationaux. Processus ça, il doit tenir compte de besoins pressants Pou nou retabli sekirite sou tout teritwa nasyonal la. Twazyèmman, MTV pwopoz Fon rechèch oprè dè patenè entènasyono lè mwayen lojistik adekwa e sifizan pou nou mete plan sa a an aplikasyon. Katriyèmman, fòme an urjans avec le soutien technique de vrais partenaires de la PNH, un corps destiné uniquement à démanteler les réseaux de kidnappeurs et d'autres réseaux de délinquants à col blanc. Rendre fonctionnel DDR e là, démobilisation, désarmement et réinsertion. Cinquièmement, et pour finir, engager une réforme judiciaire et un renforcement considérable des structures pénitentiaires par la mobilisation des ressources nécessaires. Sixièmement, créer, s'il vous plaît, créer, en attendant que nous mettions en place un service d'intelligence nationale réel, Yon sistèm de kòdinasyon ki ap fasilite echanj e efikasite ant diferan sèvis ransènman ki genyen nan peyi a. Pale sekirite a, nou mèt jis pase pran l nan men Youri Latortue nan Latibonit, li gentan genyen l nan men l. Nou bezwen mete yon sèvis entelijans reyèl, pa vre? Pa Jovenel Moïse la sa l te ye la menm? Sa nou pa t vle Jovenel Moïse mete sou pye a, sa l te ye menm? Pa l la se te yon sèvis entèlijans in egare? Paske m pa kapab konprann. Dayè w te di se pou pati pou 6 an n fini atik la, m nan nou gen sizyèmman. Ok, pa gen pwoblèm, nou tande sizyèmman. M pa kapab konprann pou yon pèp ta gen yon movèz fwa tankou nou. M pa kapab konprann pou menm nou menm nan se nou ankò k ap mache sou tèt sa ki pa kapab yo, sa ki pa gen vwa yo, sa ki pa kapab fè tande vwa sa, sa ki pa kapab mache yo, sa ki andikape yo. Non, m pa rete kwè se menm nou menm nan ankò ki ap kaba pwòp sitwayen ki ap viv menm kote avèk nou, pwòp konpatriyòt nou e dèfwa menm pwòp fanmi nou. Non, m pa rete kwè yon bagay konsa. Pou nou ta si movèz fwa konsa nan yon peyi. Mesye, m pap defann Jovenel Moïse, m toujou di nou sa, e m pap janm defann Jovenel Moïse. Men kant il saji de dir la verite, il fo dir la verite. M ap toujou raple nou, nan kòmansman manda l, Jovenel Moïse te gen mèt li l t ap sèvi. Lè Jovenel Moïse wè vre kesyon mouton an ka touye rès brebi yo, li di eh eh, fanm kapab chanje fòm, li chanje fòm. Yo di l trayi, yo di l pa gen respè, yo di se mwen k te mennen kanpay pou ou, se mwen k te peye pou ou. Jovenel Moïse te vle pale a pèp la. Jovenel Moïse te vle kominike ansanm avèk pèp la. Men ki sa n te fè? Nou di non, nou pap janbe kadav pou n al ko abite ak Jovenel Moïse. Nou di non, kesyon n ap vin pale m de eleksyon ak Jovenel Moïse la, nou pa ladann. Nou di non, kesyon konstitisyon, referandòm, nou pa ladann. Kesyon sèvis entèlijans, nou pa ladann. Kesyon kat demalòg, nou pa ladann. Jounen jodi a la, kisa n ap pwopoze? N ap pwopoze menm solisyon Jovenel Moïse te pote ba nou sou yon plato dòjan. Nou pa t aksepte l. Men non nou nève moun. Nou nève moun. Paske eleksyon, se grenn bagay ki ka fè w wè vrè vizaj kèk moun an do peyi. Dat nou chita la, nou pa panike. Y ap kidnape nou pa panike. Y ap asasine nou pa panike. Bandi ap fè cho off nou pa panike pi rèd. Y ap atre konnen, kounye y ap konnen. Nou pral nan eleksyon. Nou bezwen patisipe nan eleksyon. Wi! Kounye la nap soti, nap parèt pou tèt ou, oh sak pase la, oh gade, m nan eleksyon wi, eyy, ou kwè nou pral ka al nan eleksyon avèk Ariel Henry? Men nou gen sou nou. Non, nou gen sou nou. Paske m poko janm wè de seri moun gen kouraj, gen trip pouri tankou nou menm nan opozisyon. 3 zan, 3 zan de manifestasyon, 3 zan de peyi lòk, 3 zan kote peyi Dayiti li menm ekonomi l chute, men jounen jodi a la nou a 50 pousan deflasyon. 3 zan san pwodiksyon, 3 zan, medam e mesye, nou pa ka dòmi nan yon peyi anpè. Paske nou te deside barikad la se li k ta vini pèp la, e pèp la li menm li t aksepte ideoloji a nan men nou, li nou vann ni. Nou di nou pa bezwen, ban m lajan. Bon, m pa p vann nou l ankò. M fè nou kado ideyoloji a. Alò ke se te pouvwa nou nou te bezwen pran. Andre Michel la di. Wi, m raple m Andre Michel repete l dènyèman la. Sou Magic 9, Andre Michel deklare plan yo te genyen an, se te plan pou yo te kapab pran pouvwa lan. Pèp la pa t konprann. Pèp la pa t konnen. Jounen jodi a la, n ap vin pran pòz gwo kolye nou, kòl blan, kote kòl blan nou, kote nou jwenn kòl blan sa a? Voye je nou nan kòl nou an n ap wè li gen yon pakèt mak labou santi ladan l. Reveye nou! Reveye nou paske peyi sa a n ap imajine a la li pa egziste. Non Ayiti sa pa egziste. Medam e mesye sur menm lanse eleksyon an, Clarens Renois deklare ke petèt kestyon konsèy elektoral pwovizwa sa a kapab se yon pwason davril an retard. Ansanm avèk mwen, medam e mesye, ann tande deklarasyon Clarens Renois. politik yo e eleksyon an aprè. Donk nou pou jodi a la nou panse ke pa gen anyen de serye nan demach sa e ki ke premye minis lan vle pran la. Nou konnen genyen de inisyativ ki ta pran pou te mete tout aktè yo chita sou menm tab la, m vle fè referans notaman avèk inisyativ pawòl la kote. Kote, kote. Ok chita diskite ansanm nan ki jiska prezan bloke poupale sa yo. Poupale yo te te trè avanse, te gen menm dat ki te retni kòm nou te konnen li nan fen mwad mas la pou ke tout moun te rankontre, chita, diskite, pale, la e chèche dèt li. M twouve ke se ekip 21 desanm nan ki pa deside kontinye nan dyalòg la. Èske y ap retounen ladan l? Ou di yo pa deside kontinye nan dyalòg la, poukisa? A, m pa ka konn poukisa. Se ke yo te gen de reyinyon, yo boude tout reyinyon, yo pa janm vin ladan l. Mwen konnen gen de demach ki fèt oprè de. Premye minis lan menm ki te pwomèt ke lap voye yon lòt delegasyon men jiska prezan anyen pa janm fèt. Nou pa konnen si demen yap retounen, pa konnen si gon lòt rankont si yap vin ladan li men rankont ki te gen pou te fèt la se yo menm, se absans yo ki fè ke m ta kapab di genyen swa reta. M pa vle pale de echèk paske m son moun ki pozitif, paske m panse ke dyalòg son bagay ki endispansab, li fò ensiste pou ka rive gen dyalòg nan peyi sa a, men il se trouve ke andikap a demarch pou pale ki te genyen avèk Jonathan Powell la se moun a reprezantan akò 21 desanm yo ki boude dènye reyinyon yo ki fè ke pa gen avanse. Uhmm. E sa Ariel Henry? Men Ariel Henry kap jere peyi. Ah ah. M di w e Ariel Henry kap fè koze pa bò isit. Tout reyinyon, tout rankont, li boude tout. Men ki jan Adje oo Mèsi Mateli Mèsi papa ma Mèsi bandi legal la Mèsi Genyen demach ki tap fèt oprè de premye minis la pou te dezinye dot reprezantan. Misyon pou dyalòg men lè dyalòg la rive yo pa dakò l yo toujou poze dè pwoblèm e efektivman premye minis la te touche de sa pa m ta ka di fasilitatè la e li te pwomèt ke li pral chèche lòt reprezantan men jiska kote map pale avèk ou la gen yon mwad sa li pako chèche reprezantan sa yo li pako dezinye yo antouka nou pako okouran de yo menm se sak fè nou di nou panse ke petèt anpe pli ta ya retounen nan dyalòg la men nou tap avanse bokou plis si te gen bòn volonte e bòn fwa nan sans sa donk se sa reyalite a ye. Ou ka ilistre. Donk medam e mesye, men pou kisa ke Clarens Renois li menm li deklare ke kestyon konsèy elektoral pwovizwa sa, san dout se yon pwason davril an reta ke li ye paske PM nan, yo chwazi diskite ansanm avèk li divès fwa, li bay randevou men jamè vini. Sa se yon abitid ke Ariel Henry gen menm. Lè w tande Ariel Henry pral fè yon konferans de près, li di w konferans de près la a midi, w ap vini a twazè. Ou mèt vini a 3 zè paske PM nan ap ateri a 3 zè e demi. Donk yon moun ki pa respekte yon nasyon, pa p kapab dirije nasyon si la. Eksplike m kòman Ariel Henry pral fè dirije peyi d'Ayiti si tout fwa li pa respekte nasyon an. Donk kesyon eleksyon sa a son bobin ke l ye jiska prezan paske gouvèneman Ariel Henry a poko prepare pou l òganize eleksyon, gouvèneman Ariel Henry a poko prepare medam e mesye pou l bay sekirite nan peyi a kòman eleksyon pral òganize. Gen twòp zam atè a e yo pa menm bezwen distribye ankò, yo sèlman bezwen bay lajan yo achte gwoup arme sa. Nan peyi Dayiti, selon dwa moun yo, òganizasyon yo, genyen plis pase 150 gwoup gang anndan peyi Dayiti. E selon sa konsèy dezarmeman te bay, gen plis pase 50 mil zam ki ap sikile nan peyi Dayiti. Plis sa ki rantre nou pa konnen. Men, eske n konnen ke nòmalman, medam e mesye, Etazini mande pou dcpj ak tout gouvèneman Ariel Henry a pa itilize kagezon zam legliz episkopal. Bagay sa se ri pou ri paske gwo kesyon ki toujou ap poze, sitou pa bò isit nan tak 509, kisa nou fè avèk zam ke nou pran nan men moun yo? Yon zam ke yo pran nan mon bandi, eske l son pyès pou kapab montre konviksyon sa k te pase a, pè sa konviksyon. Lè nou pran kagezon zam, ki sa nou fave l? Nou sere l yon kote, nou distribye l, ki sa nou fave l? Enben Etazini, di tanpri souple, zam sa yo pa manyen yo, pa touche yo. Bon, papa Sam, tonton Sam, ekskize m wi, Se si yo pa gen tan distribye yo depi jiyè 2022 mezanmi bagay sa pral gen yon lane. Ou pou wè anndan kagezon sa nan pa ret di zam non. Yo pa fè nou konfyans tout fason paske m raple m gon lajan tou k tap rantre moun yo. Eske n konnen Etazini enstale pwòp sèvis pa l li di en en. Lajan sa pap vin nan gouvènman Ariel Henry a. Vin nan men yo en en. Yo pral dilapide l. Yo pral dilapide lajan sila a. Donk nou kapab konprann ke se yon sitiyasyon ki konplike nan peyi Dayiti. Jan m te anonse nou deja, medam e mesye, jij Jean Wilner Morin, ki nan moman la ap fè yon travay spektakilè, paske jiska prezan, se jij ki chwazi manyen dosye ke lòt yo pat vle manyen, Enben, jij Jean Wilner Morin apre ke ULCC voye rapò r ba li sou jesyon kès asistans sosyal la, nou genyen Edwin Tonton ki se DG CAS, nou genyen Pierre Richard Valls ki se ex kontab la, nou genyen Yvrose Alcide, ki se notamman yon anplwaye CAS, ki frape pa yon entèdiksyon de depa. Moun sa yo pa gen dwa kite teritwa nasyonal la. Poukisa egzakteman? M pral rakonte nou. ULCC ki te drese yon rapò kote l te montre Edwin Tonton nan koripsyon nan CAS. Edwin Tonton debake deran dlo deran rarim li di en en. Makout an e nou. Mezanmi m pa vole. Makout mwen a fe bout. Pou ki sa se mwen. Depi le m vin nan CAS. Mezanmi tout bagay ap mache korekteman. ISS m pa konn anyen non. Epi va pi syeje l. Ou tande sa m di w wi. M pa konn anyen. An di e vre. Eben n ap kontinye mennen anket la. Lè rapò a rive nan men jij Jean Wilner Morin, Edwin Tonton pa ka kite peyi a pou koripsyon, anrichisman ilisit, pou blanchiman, pou fwod. Edwin pa ka kite peyi a. Ou pa ka fè ni fanm konfyans, ou pa ka fè ni gason konfyans nan yon peyi. Ki kote egzakteman? bagay sa yo menm yap rive. Donk medam e mesye, hum, Edwin aji menm jan avèk Mag, an ah non, map menm mete l nan kad Magarèt, ann mete l nan kad Magali Habitant. Magali Habitant ki dwe 39 mil dola ameriken a leta ayisyen, lè yo rele l devan la kou siperyò dè kont li pa ale. E pa gen pèsòn ki te kapab fè Magali Habitant deplase pou l al devan lakou siperyè dè kont pou l al reponn kestyon sou jesyon SMCRS. Donk men nan ki peyi n ap viv aktyèlman la bagay yo konplike. Nan pakè se rèl, nan pakè se tèt chaje, nan pakè se rat w ap jwenn ak kravat avèk kòl epi vèst yo pral travay. Nan pakè medam e mesye se detwa ti fatra w ap jwenn men pa gen avoka ki ap fonksyone. Mètre Ambroise Gailleron nan. Li denonse koripsyon ki ap fè ti pil gwo pil anndan lajistis peyi Dayiti. Jij yo pa gen anyen yo pa fè pou lajan. Ansanm, ann tande e swiv deklarasyon Mètre Ambroise. Yo di wi, regade ce qui se passe à l'intérieur de cette salle. Ok, le pays, ce pays, mon pays, notre pays, votre pays, il pa ka chanje se pa gon revolisyon ame. E mwen k fout di nou sa mesye medam. Mwen menm si m te gen mwayen m te pran zam lontan m fout chavire peyi a epi m fout pran peyi a m fout mete peyi a sou ray. E tout an mwen fout di sa wi. Mwen m di w si m te gen mwayen m ta fout pran zam m fout chavire peyi a m fout pran pouvwa epi m mete peyi a sou ray. An prensip ke Antan ke tèl, gen de kliyan ki sou an prizon, gen de kliyan ke je dwa defann, gen de gen yon mèt k ap menase m. Men pou ki sa, si je sui an, m ap bay kolaborasyon avèk grefye yo, yo pa sipoze ap rantre la ap fè siyaj an katimini la. Men pou ki sa yo fèmen. Ok. Ò, i gen twòp kowonpi, i gen twòp vagabon nan peyi a. Ò, si vou nave pa le mwayen. Kote kikok, kote nenpòte ki. Mèsi bokou. Ou pa fout nan kay Albert la la menm? Magouy ka fèt anndan an. Magouy, non! Il y a un juge la, yon grefye gen ki sot pran lete yè. An men sa ap fè anndan an. Y ap syeje an, sa ap fè anndan an. Sa ap fout fè anndan an la a. Nou menm antanke avoka, kisa nou deside menm? Mwen menm antanke avoka, je travaille avec mes clients. E je, m pa gen chèk leta nan menm. Men chèk mwen se kliyan m. Or kliyan m ap fè menas. Peman soufrans, mwen gen chaje dosye dosye la, m pa ka pase dosye yo, m gen pwoblèm. Se paske pa gen komisè, pa gen gouvèman, pa gen syèj. I gen, i gen afè de politik k ap gou, k ap, k ap brase bil anndan pakè Pòtoprens. Ok, fò sa rezoud. Grefye ap fè grèv, komisè gouvèman ap fè grèv, komisè gouvèman ki la pou sekirize peyi a, ki la pou sekirize popilasyon an, ki, ki, lè komisè gouvèman son la pou aplike la politik penal di gouvèneman, anpi, o. Ou gade la pousuit epi komisè gouvènman ap fè grèv nan yon peyi. Mesye tande byen mwen. Komisè gouvènman yo se yo ki la wi pou ede sosyete a kont banditism, kont kisa, kont dilè dwòg, kont abi dotorite, kont tout bagay epi komisè gouvènman an ap fè grèv. Ebyen a kisa yo fout peyi sa livre la mesye? A kisa yo livre peyi a? Ohh yo lagem nan lari a, a kisa fout peyi sa fout livre la? Ohh si La nan la, mwen men ak vin red. Eh, mwen mande jounalis yo la, se pou nou rete la pou nou wè grefye, pou wè si gen syèj anndan. Yon syèj koreksyonèl, yon syèj sivil, fwa toujou gen grefye. Avèk ki le jij a antre de syeje? Avèk ki? Avèk yon grefye. Nou pap travay avèk leta. Nou pa gen chèk leta nan men nou. Or nap travay avèk kliyan nou. Or ou byen grèv la pran ou byen yo leve grèv la. Paske nou menm avoka nou la pou nou kapab defann kliyan nou. Or yo paka fèmen yon pòt la. Gon jij anndan an, gon grefye anndan an la kap pran syèj. Èske gen grèv mesye? Pa gen grèv. Pa gen grèv! Il n'y a pas eu de grève! E bay politik li ye! Si gen grèv anndan an, si gen grèv nasyonal nan peyi a, pa ka fout gen syèj anndan la a! Il y a un juge qui se trouve à l'intérieur de cette salle, e gon grefye ki la tou, an sekrètman! Se pou nou rete kanpe la pou nou wè efektivman il n'y a pas de syèj! Un! Dezyèmman, mwen menm Mèt Balaswil, m ap pale pou tout avoka yo! Avoka ap fout soufri. Avoka gen pwoblèm. N ap resevwa menas. Bagay Ariel Henry pa fout di anyen. Minis la pa fout di anyen nan fout nan fout la. Èske se fout peyi a fout e fout bay a. Ò sa ki vin rive. M pa fout gen chèk lèt la nan men m. M ap travay avèk kliyan mwen. Ò oubyen nèg yo fout ranje peyi a oubyen yo fout kite peyi a. E pa posib sa. E vwala medam e mesye nou sot tande deklarasyon Maitre Ambroise, se konsa bagay yo ap pase swadizan nan lajistis ayisyèn nan. Jan m te anonse nou deja, PM Ariel Henry lanse e òganize yon gwo kokennchenn nan seremoni afen pou li kapab onore kèlke medsen e sitou selebre jounen mondyal lasante a ki te fèt depi 7 avril 2023. Ansanm avèk mwen, ann swiv kijan seremoni sa li menm l'étape déroulée. un agréable devoir que de prendre la parole en cette solennelle cérémonie de célébration de la journée de la santé, la journée mondiale de la santé, autour du thème « La santé pour tous », thème qui m'interpelle particulièrement et triplement. D'abord, en tant que médecin, appelé à soigner, à guérir, ou du moins à soulager les maladies. Ensuite, en tant que chirurgien, ayant choisi une sous-spécialité, la santé publique, et étant considéré, ayant été considéré pendant des années comme membre de la grande famille de l'OPS. Ensuite, en tant que chef du gouvernement, qui doit veiller au respect des engagements pris tant au niveau national qu'au niveau international. pour leurs nombreuses réalisations visant à l'avancement de la santé à travers le monde et spécifiquement en Haïti. En effet, en 1948, les pays du monde entier se sont réunis et ont fondé l'OMS pour promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les personnes vulnérables afin que chacun, où qu'il habite, puisse jouir du meilleur état de santé et du bien-être possible. L'engagement de cette organisation mondiale en faveur de la santé pour tous Mais ce monde s'engageait sur la voie de la transformation pour reconnaître la valeur de chaque vie humaine. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, en cette journée solennelle qui met à l'honneur des efforts en matière de santé déployés par notre pays je tiens à rappeler, dans une toute autre mesure, que pour continuer à améliorer notre système de santé, nous devons nous tourner résolument vers la prévention et l'amélioration des indicateurs de santé publique. Il est donc crucial que les stratégies de prévention deviennent un élément essentiel de la prestation des soins. Les médecins sont traditionnellement formés pour traiter la maladie plutôt que de la prévenir. C'est pourquoi inverser cette tendance n'est pas aisé. Mais il n'en demeure pas moins que de bons soins préventifs à tous les stades de la vie aident nos concitoyens à rester en bonne santé à éviter ou à retarder l'apparition de la maladie et à empêcher que des maladies ne s'aggravent ou ne deviennent invalidantes, à mener une vie productive et à réduire les coûts. Je reçois avec honneur et plaisir le privilège de m'adresser à vous à la faveur de cette célébration officielle qui constitue un moment particulier d'échanges cordiaux. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de la santé, une occasion de sensibiliser les acteurs et le public, y compris chaque personne ici présente, aux problèmes de santé qui, en général, sont susceptibles de toucher toute personne, sans distinction de race, de classe sociale, de statut socio-économique ou tout autre facteur distinctif. C'est aussi un moment opportun de non seulement réfléchir aux meilleures stratégies à adopter pour rendre les services sanitaires de plus en plus performants, mais aussi plus accessibles à tous, et notamment aux enfants, aux femmes et aux personnes vivant avec un handicap. E vwala, medam e mesye, se konsa bagay yo te ye e nou tande diskou PM Ariel Henry. Toutswit, nou pral fon ti kout pye nan Petite Rivière de l'Artibonite. Sitwayen nan komin Ti Rivyè Latibonite nan gwo difikilte pou kat idantifikasyon nasyonal Dèmalòg. Gen sitwayen ki fè kat nan biwo ONI Ti Rivyè Latibonit lan. Gen sitwayen ki fè kat nan biwo Ti Rivyè Latibonit lan ki gen plis pase yon lane yo pa janm kapab jwenn kat yo. N ap fè w konnen biwo ONI Ti Rivyè Latibonit lan fèmen pou ensekirite depi plis pase 8 mwa. Ansanm, medam e mesye, an n tande repòtaj ansanm avèk korespondan Petite Rivière de Latibonite nou, Venès Désir. Sitwayen ak sitwayèn ki gen laj majè nan Ti Rivyè Latibonit pa konn ki sen pou yo rele. Depi plis pase 8 mwa, biwo ONI nan komin Ti Rivyè Latibonit fèmen. Nan premye moman yo, se te pwoblèm enèji pou te alimante aparèy yo te lakòz ke biwo a pa te ka fonksyone. Tousuit, pwoblèm ensekirite vin mete pye atravè komin nan. lakòz biwo a fèmen nèt. Sitwayen ak sitwayèn ki te deja fè kat idantifikasyon nasyonal yo deja nan gwo difikilte pou yo rekipere kat la. Youn pami sitwayen ak sitwayèn sa yo te pale ak nou fè kwè li gen kat li depi plis pase yn ane, 5 avril 2022 li fè kat li, li mache anpil nan biwo ONI Ti Rivyè Latibonit li pa te janm ka jwenn li, Lè pwoblèm yo vin poze, li tante ale nan komin Vèrèt. Sitiyasyon an te parèt konplike paske Vèrèt te refize l, kat la egziste deja sou sistèm nan. Sa nan yon kat elektoral ke mwen fè nan meri a. Depi 5 avril 2022, mwen chèche li sou yon mwa mwen pa jwenn li, mwen ale mwen pa jwenn li. M fè yon ti tan m pa ale, mwen ale ankò m pa jwenn li. Li pou m rete ap balanse, meri a tou fè. Men, mwen, lè meri Ti Rivyè a fèmen, m al fè l Vèrèt. Lè m rive Vèrèt, Vèrèt di m kat la fèt deja sou Ti Rivyè, yo p ap bay posibilite pou l fèt ankò sou komin Vèrèt la. Mwen ale Wanament, m al. Sitwayèn nan fè kwè li te pousuiv pou l t al nan komin Wanament. Lè li rive Wanament, li fè Kat idantifikasyon nasyonal la san l pa t enfòme ke l te fè l deja nan komin Ti Rivyè Latibonit. Se lè l al chèche l, responsab yo fè kwè li fè aksyon pou l ta pran prizon paske kat la te fèt deja, li vin ret tante fè l ankò malgre premye kat ke l te fè a poko livre. Wanament, Lè m rive Wanament, se. Prèske sa te ka sifi pou yo te ka mete m nan prizon paske m fè l. Men m pa t di si ke m te fè l deja, m jis fè l lè m al chèche l. Moun ki te responsab lan di konsa, Konbyen fwa ou fè kat sa deja? Ou fè kat la deja e kat la pa ko livre. Nou p ap ka fè anyen pou ou. E si te gen Leta, nou ta sipoze arete w paske kat la fèt deja, l pa ko livre, ou vin refè l ankò. Se nan meri Tirivyè pou w tounen. pouw jwenn kat la e meri a pa janm ouvri m bezwen kat la m bezwen regle aktivite m m paka jwenn kat la donk m tap renmen pou Sitwayèn nan ale pi lwen, li mande responsab biwo ONI nan Ti Rivyè Latibonit si gen posiblite pou transfere kat ki disponib deja yo nan lòt biwo ONI ki nan komin ki tou prè Ti Rivyè Latibonit yo on fwa ka pèmèt ke sitwayen ak sitwayèn yo rekipere kat ki disponib yo. Mesaj ap pase pou mwen silvouplè si youn nan konsènan yo ta tande m pa konnen si tout fwa gen posibilite pou moun kap travay nan meri tirivyè ta transfere l pou mwen nan yon lòt biwo oubyen nan yon lòt zòn oubyen yon lòt depatman ki an fonksyon m pa gen pwoblèm pou m al chèche l paske mwen bezwen kat la m pa kapab ankò sa gen 1 an depi kat la fèt donk m bezwen l e m pa kwè se mwen sèlman tou. ki viktim de sa. M pa kwè se mwen sèlman k ap soufri, paske tout lòt zòn yo pa dakò fè kat la, paske yo di li disponib deja. Menm ONI mwen rele, yo di m kat la disponib Ti Rivyè, se meri Ti Rivyè a ki pou ouvri, ki pou ban fè m jwenn kat la. Sa se yon echantiyon pami sitwayèn k ap soufri pou kat idantifikasyon nasyonal li ki rete fèmen nan biwo ONI Ti Rivyè Latibonit. Mwen se Desir Venès, site Kè Tapya Wo, Ti Rivyè Latibonit. E vwala medam e mesye toujou nan Ti Rivyè Latibonit, malgre komisè gouvènman jiridiksyon Sen Mak la mèt Vinson François fè kwè l enfòme responsab depatmantal polis nasyonal nan Latibonit zak bandi baz Gran Grif komèt nan komisarya Ti Rivyè Latibonit ki se youn nan patrimwàn enbyen nasyonal ke peyi Dayiti li menm li konnen. Jiska prezan, chèf DDA, Goodson Roger Jeune, pa janm pale aprè prèske 48 è bandi yo fin sekestre e piye komisarya Petite Rivière de l'Artibonite ann kontinye swiv repòtaj ansanm avèk Venesse Désir. Komisè jiridiksyon Senmak la, Mèt Venson François, fè kwè nan nivo pa l, li te fè tout demach posib bò kote otorite nan lapolis yo pou omwen ensidan ki rive nan komisarya Ti Rivyè Latibonit lan pat rive, selon li, aprè l fin gen bon jan enfòmasyon sou ensandi ak piyaj ki fèt nan nivo komisarya Ti Rivyè Latibonit lan, li pat pran tan pou te kontakte direktè depatmantal polis nasyonal Dayiti a. pou omwen pou yo wè kisa ke yo ka fè nan dispozisyon pou anpeche plis dega fèt nan komin Ti Rivyè Latibonit. Vwala, efektivman mwen te enfòme de zak briganday ki fèt nan komisarya Ti Rivyè Latibonit la kote ke li piye epi li ensandye e tousuit mwen pat pran le tan pou ke mwen te enfòme enfòme DDA e kominike avèl sou dispozisyon yo ke yo ta dwe pran e pa rapò a sa k pase a. Men fò n di a oditwa a la ke. Komisè Venson François raple avèk oditwa a ke komisarya Ti Rivyè Latibonit te fèmen depi 25 janvye aprè atak ke bandi yo te fè sou polisye ki tap travèse sou komin Lyankou kote 6 ladan yo te pèdi lavi yo. Ke yo konnen tou ke komisarya sa depi 25 janvye polisye yo te abandone aprè dram ki te pase sou Lyankou sou Lyankou la e malgre tout efò ke nou fè. Pou lapolis ta reprann plas li, malerezman sa pa janm rive fèt, e ki mete komin nan nan yon sitiyasyon danarchi, paske nou konnen lapolis se sèl fòs ki la pou l pwoteje e sèvi, ki la pou mete lòd, ebyen tout moun ap vakye a okipasyon yo jan ou vle. Tout moun fè sa ou vle e ou mentenan se sitiyasyon danachi kan ke kounye a lè ke gen 2 moun ki gon kontansye yo oblije rekouri avèk avèk fòs pa yo pou yo rezoud pwoblèm yo. Selon komisè Venson François, on komin tankou komin Ti Rivyè Latibonit Sitiyasyon danachi k ap evolye ladan l lan, li pa ta dwe kontinye, fòk ta gen de dispozisyon ki pran pou sove sa k ka sove nan Ti Rivyè Latibonit. E yon kominote pa ka fonksyone konsa. E sitiyasyon sa tou mete Ti Rivyè nan yon sitiyasyon danklavman, kote ke biznis pa prèske ka fonksyone, moun yo pa ka sòti avèk fasilite pou yo al alimante yo. E se nèg ak zam ki fè lalwa. E sou baz sa, nou kwè ke li ekspedyan pou ke Wo Kòmandman an Polis la pran de dispozisyon pou pou entèvni pou fè travay ki merite fèt yo de konsè avèk patenè li, m pa konnen, e pou lapolis reprann kontwòl komin nan. E n ap note pou tout moun ke komisarya. Selon komisè Venson François, komisarya Ti Rivyè Latibonit fè pati ansanm de patrimwàn komin Ti Rivyè Latibonit konnen. Selon komisè a, se yon ansyen kazèn ki vin komisarya e li fè kwè espas sa se espas ki te fè pati lakou wayal Selon li, tout sitwayen nan komin Ti Rivyè Latibonit ta dwe respekte. Malerezman, ensidan malere sa komèt ladan l pa bandi baz Gran Grif ki a gwo zam fann fwa yo. Kaz Ti Rivyè Latibonit la se yon patrimwàn paske se se se te ansyen kazèn se te ansyen kazèn e li te fè pati lakou wayal e nou kapab wè komi komisarya kazèn sa kote l te sitiye. e ki kote palè wayal la te ye. A vle di, e pa rapò avèk Fò Krèt a Pyèwo a ki pi wo, se yon patrimwàn nasyonal. E m kwè ke se te yon, se yon batiman tout moun te sipoze respekte. Men malerezman, sa fè plizyè fwa komisarya a sibi atak, li ensandye. E mwen panse ke gen dispozisyon ki sipoze pran e k ap pran pou sa yo pa rekòmanse ankò. nan kominote a epi sitou sa patrimwàn sa yo ki fè ki fè esans kominote a ki kontribye nan fè kominote a sa kominote a ye yo ta sipoze respekte epi pou yo pa atake. Désir Venès, Ti Rivyè Latibonit, Site Krèt a Pyèwo. Tak 509, Tout swit, medam se mesye na fon kout pye nan entènasyonal la. Yon gwo lapli tonbe nan Florid, Etazini sa ki lakoz gen yon gwo inondasyon nan metwopolitèn Miami jedi 14 avril 2023 a fòse otorite yo fèmen lekòl yo epi ayewopò entènasyonal Fort Lauderdale. Fòk nou konnen ke nan moman nap pale a la, enben ayewopò nan li menm li relouvri pòt li ankò yon lòt fwa apre netwayaj te fin fèt anndan li. Direktè Bank Santral la nan Slovaki ak manb nan konsèy la nan Direktè Bank Santral Ewopeyen an, ECB, Peter Casimir koupab nan zafè koripsyon nan peyi l, daprè sa pòt pawòl nan tribinal ki pwononse desizyon sa a anonse. Tribinal sa a te deklare 3 avril ki te pase a, mesye Casimir koupab nan zafè koripsyon ak enpoze yon amand 100 mil ewo toujou daprè pòt pawòl la Li deklare, Egzekisyon jidisyè nan Iran ogmante ak 75 pousan nan lane 2022, 582 moun mouri planje dapre sa òganizasyon dwa moun yo anonse. Eskriti sila a denonse yon machin lanmò ki vize pou monte laperèz nan peyi a. Pou pi piti, 582 egzekisyon fèt nan Repiblik Islamik la depi 2015, apre yon total de 333 egzekisyon nan lane 2021, dapre sa ong Iran Dwa Moun, IHR, ki baze nan Nòvèj ak Ansanm kont Penalite Lanmò, IMPM, medam e mesye yo menm yo anonse. Kore di Nò li menm, li konfime ke li tire yon nouvo kalite misil balistik gaz solid nan jedi 13 avril 2023 sou Japon, dapre sa ajans nouvèl Kore di Sid la li menm li anonse. Sa make yon gwo pwogrè teknolojik ak estratejik pou pwogram zam Pyongyang lan ki pi estab ak rapid pou prepare misil gaz likid. Pi devan medam e mesye. Enben Franse yo konteste desizyon ke Emmanuel Macron li menm li ta pran pou l kapab mete laj retrèt la a 64 lane. Franse yo pete gwo diskisyon ansanm avèk Macron, soti nan lari an, boule kawotchou, mete dife, epi pann kat anlè, y ap revandike paske 64 lane se laj ki twò wo. pou yo ta kapab pran retrèt yo. Enben ribrik entènasyonal sa se te ansanm avèk Adjani Oximable pou tak 509. Enben se la nou mete bout ansanm avèk ribrik nou pou jodi a, nou ba w randevou pou yon pwochèn sòti. Reste beni e pwoteje vou, babay, a la pwochèn.